Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou kontan rantre la kayou pou nou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon konsè nan tout sa kap domine aktualite a nan peyi Dayiti. Ebyen eh la fami, sante a pa tro anfòm men nou konnen jounalis an li menm malgre etal. Malgre mantal la, malgre sante a pa anfòm, n ap fè tout sa k posib pou nou kapab pote ba ou enfòmasyon k ap domine aktyalite a nan peyi Dayiti. Alò, si nou ta remake vwa a pa twò kòrèk, men konnen mwen genyen yon grip k ap sakaje m, ebyen nan kad emisyon sila a, n ap moute anlè Labouldouz. N ap kite Labouldouz e n ap fon travèse anlè Taraz nan moman n ap pale a la a. La famille Mosanto Petit gen anpil pwoblèm, Toto vrèman an difikilte nan moman nap pale a la Toto ajenou e nan moman map pale avè nou la Toto bòlèt li gen yon kòd mare ren l selon enfòmasyon ki vin jwenn nou de bòn sous selon enfòmasyon ki sote bò kote Toto menm anndan lakay Toto ta fè kwè nan moman nap pale a la Toto gen yon kòd mare ren l. paske bagay la rèd nan moman an pou Toto. Yo kidnape Kesnel Petit ki se pitit gason Toto Bòlèt. Nou konnen Toto Bòlèt li menm ki chaje tè nan peyi Dayiti e ta sanble yon bò nan peyi Dayiti se pou Toto e Toto li menm li genyen bank bòlèt li nan 4 kwen peyi Dayiti. e Toto li menm se yon grandon. Enben jounen jodi a la ki se madi 25 oktòb 2022, enben yon gwoup nèg ke yo pa rive idantifye a kidnape pitit Mosanto Petit di Toto Bòlèt, enben nan moman nap pale a la pitit Toto a li menm li nan men ravisè yo. Enfòmasyon ke nou menm nou rive jwenn pandan nou te mete dronn nou anlè, anlè Laboul 12, enben gen yon sous. ke nou kapab fè konfyans, di nou depi maten nèg Ti Makak yo te anlè Tomasen 32. E nan zòn Kafou Laboul te gen anpil bal ki t ap tire. Zòn nan te vrèman enpratikab. Sè dènye tan Laboul tounen yon var. Kafou Laboul anpil moun te konn wè chofè moto ki kanpe nan kafou a E lè w fin kite kafou a bò makèt la ou fè yon ti avanse nan wout ou gen yon Y la, Y sa a gen yon branch ki desann pou ale anba Grenye e pou ale anlè Taraz e gen yon lòt branch tou ki monte anlè Boutilye. Moun ki konnen anlè a byen nou kapab wè sa m ap di a oubyen moun ki konn ale Boutilye oubyen anlè Laboul anlè Fesa nou kapab konprann sa m ap eksplike a la. Lè nou rive nan Y ki mennen ant Laboul. e taraz ou byen fesa anba sa e dezire ki donk la gen yon baz chofè moto nèg sa yo yo sòti plizyè kote anlè laboul anlè taraz anlè fesa anlè kapiwon nèg yo vin fè trafik moto la ebyen depi lè nèg ti makak yo ap feraye anlè a blòk sa li menm li vin tounen var prèske pa genyen jenn gason ankò nan lign sa ebyen maten an la. Selon enfòmasyon ki vin jwenn nou ta fè kwè nèg ti makak yo yo te fon pote boure anlè a Tomasen 32. Te gen anpil kout bal ki tap tire e nan zòn kafou laboul tou te gen anpil kout bal ki tap tire. Enfòmasyon ki rive jwenn mwen ta fè kwè Kesnel Petit ki se pitit gason Toto Bòlèt ebyen misye te nan lari pandan misye ap rantre li vin sote sou nèg yo e yo pran misye. Enfòmasyon ki vin jwenn mwen ta fè kwè se Kafou Laboul yo pran Kesnel Petit ki se pitit Toto Bòlèt. Mwen menm mwen mete dron mwen anlè sou baz Ti Makak paske mwen menm mwen gen pye m atè tout kote. Kèlkeswa baz la, kèlkeswa chèf gang ki gen nan peyi Dayiti mwen m gen kontwòl yo. Nèg yo pa ka oze ban m manti. Nèg yo ka ap woule bouch yo, woule lang yo de bò nan bouch yo pou ap ban m pawòl. Men menm si nèg la pa vle ban m verite a mwen menm mwen gen dron mwen anlè sou tout baz ki genyen nan peyi Dayiti. Kèlkeswa kote bagay la pase a mwen menm. map jwenn enfòmasyon an. Ebyen Ti Makak li menm selon yon sous ta fè kwè Ti Makak ap woule lang ni de bò nan bouch li. E selon yon sous ta fè kwè Ti Makak sispèk nan dosye sa. E selon menm sous sa tou ta fè kwè ke Ti Makak li menm li voye jete akizasyon sa byen lwen. Ti Makak li menm ta fè kwè se pawòl anpil yap fè. Ti makak ta fè kwè se divèsyon y ap fè. Ti makak ta fè kwè pawòl ke se li menm ki kidnape pitit Toto a se yon bann pawòl pou fè timoun dòmi. Men, jiska prezan, se poko konfime, yo poko di men ki gwoup de gang egzatteman ki pran pitit Toto Bòlèt. Men la fami nou pral fè yon analiz. Men nou menm, nou p ap voye monte menm jan ak tout moun k ap voye monte, k ap di gwoup de gang Ti Makak. Pran pitit Toto. Men ann fè yon analiz. Ki gwoup de gang ki gen kontwòl Kafou Laboul? Ki gwoup de gang ki gen kontwòl Tomasen 32? Ki gwoup de gang ki gen kontwòl Dezire? Ki gwoup de gang k ap feraye Anlè Laboul 12? Anlè Laboul 12, nan moman an la, gen yon sèl gwoup de gang, ki pa lòt ke group de gang ti makak. Se sèl ti makak avèk nèg li yo ki sèl kòk chante nan bas kou la. Anlè laboul pa gen 2 kòk chante. Dans un premier tan te gen 2 kòk chante. E fòk nou di, nan moman an, gen youn nan kòk yo k te bat yon kòk li pete 2 je nan tèt li l paralize l met on kote. Sa vle di nèg ti makak yo yo fon pote boure sou nèg Toto yo, Yo voye yo al tchoulakò yo yon kote. Kounye a la rete Ti Makak li menm k ap koupe rache. Ti Makak sèl apre Dye anlè laboul douz. Ebyen, se Ti Makak ki gen kontwòl anlè a. E enfòmasyon ki vin jwenn mwen de bòn sous ta fè kwè depi maten, nèg yo ap feraye. Nèg yo te anlè Tomasen 32. Nèg yo desann tout anba laboul douz. Tout nan wonpwen an, te gen anpil kout bal. Lè nou rive nan kafou laboul kote nou konnen baz polis la te ye a, kote chofè moto yo e lè nan sonje imaj e nèg yo te tiye anlè laboul 12 la lè nap tande bagay ki tap di se mazora yo te tiye mazora demokrasi se pat mazora demokrasi men se te yon mazora m konnen ki te konn vann gaz anlè laboul e selon enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè mazora sa li menm li te vann nèg ti makak yo yon gaz ki te melanje epi yo desann yo kase bagay mentnan men misye. Ebyen nou wè kote kadav sa yo te ye atè a avèk moto a, la a gen yon baz polis. Ebyen, nèg yo la a, yo te pran kontwòl la. La a te tounen yon var. Depi kèk kèlke tan, blòk sa li menm, li tounen yon var, menm jan avèk Matisan. Nèg Ti Makak yo yo mete pye yo atè nenpòt lè. Sanzatann, nèg yo debake la a, anpil kout bal pete, moun konn pran kout bal. Anpil moun konn blese. Se larezon pou lakèl, Kafou Laboul, yo konn tounen va. E lè nou rive nan y pou mennen anlè la anlè boutilye e pou desann anlè pou desann anba dezire pou monte taraz tou pou ale kapiwon pou ale anlè fesa pou desann grenye enben tout blòk sa yo nèg yo te prèske pat ka mete pye yo la. M ap pale de chofè moto yo, daprè enfòmasyon ki vin jwenn mwen. Ebyen pitit Toto a li menm, ki se Kesnel Petit, misye t ap pase nan liy nan, yo met lapat sou misye. Ki kote misye ye? Antouka dwòn nou anlè e nou se gran timoun, nou ka fè bon jan analiz, ann eseye konprann bagay la. Daprè yon sous, Ti Makak di se pa li menm. Ti Makak di se pawòl anpil. Ti Makak di se yon bann grannèg k ap mete chay sou do l, E li menm lonje dwèt tou sou kèk jounalis, m pap site non jounalis ni tou m pap site non medya li di k ap fè pwopagann pou Toto Bòlèt. Antouka kòm nou menm nou se gran timoun, nou janbe lari pou kont nou, nou chanje dan nou konprann tout bagay. Ebyen Ti Makak li menm li voye jete byen lwen akizasyon sa. Men sèl sa n ap fè nou konnen, anlè laboul pa gen 2 chèf de gang, pa gen 3 chèf de gang, gen yon sèl chèf de gang. Kiyès kafou laboul ki pral fè yon kidnaping? Se vre Toto gen anpil enmi, moun ki gen konfli tè ansanm avèk Toto. Men èske moun sa yo nan peryòd sa a yo an mezi pou yo al kidnape pitit Toto? Pandansetan yo konnen ki pate cho Toto vann. Toto li menm se bon pate cho l vann. Pa gen moun m panse ki pral pran chans pou al kidnape pitit Toto Bòlèt. Antouka, yon moun ki pou kidnape pitit Toto Bòlèt se yon nèg ki gen bon grenn nan dèyè l. Antouka, sèl sa nou konnen, anlè laboul, pa genyen 2, pa genyen 3 chèf gang e selon enfòmasyon ki rive jwenn mwen ta fè kwè yo pran Kesnel Petit li menm anlè laboul 12 pandan li t ap antre lakay li. Lòt dosye, n ap fè yon kout pye nan peyi Lèzetazini Damerik. Nou konnen Gouvènman ameriken an li menm li te cho devan bann nan, li te pi rèd pase leve dife nan dosye voye sòlda nan peyi Dayiti, ebyen angajman sa oubyen desizyon sa ke gouvènman ameriken an menm yo t ap ankouraje, yo t ap kotch paske yo te bezwen a tou pri voye sòlda nan peyi Dayiti, yo di peyi Dayiti bezwen yon fòs miltinasyonal pou vin konbat kriz imanitè ki genyen nan peyi Dayiti. E fòk nou di nèg yo reyini plizyè fwa nan konsèy sekirite nasyon zini pou yo di kòman yo pral voye yon fòs de lòd nan peyi dayiti menm jan yo te fèl deja yo te voye minista e nou sonje minista li menm li te vin nan peyi dayiti ki koze nèg yo te fè nan peyi dayiti lè nèg yo te mete pye yo nan peyi dayiti nou wè te genyen anpil kolera avan yo ale e nèg yo te fè kadejak sou anpil jenn fanm nèg yo kite dèyè anpil pitit san papa. Ebyen dosye sa li menm li tonbe a lo anpil peyi yo menm yo pa dakò pou fòs de lòd antre nan peyi dayiti pami yo nou wè la risi li menm li te kanpe an kwa la chin yo te kanpe an kwa e ta sanble gen lòt peyi tou ki pa vote pou voye sòlda nan peyi dayiti mezanmi ranm wa fou ou saj imajine nou yon gouvènman konsa chak jou bondye mete moun ap manifeste nan la ri a pou mande ariel henri rache manyòk li bay tèren an. Ariel Henry pa genyen lejitimite Ariel Henry se yon twit ki mete Ariel Henry la e pèp la ap mande Ariel Henry pou l rache manyòk li bay tèren an pandan se tan Ariel Henry li menm li kanpe tennfas li di l pap lage mayèt la bay pèsonn. Jiska prezan Ariel Henry ou granmoun wa deside si ou vle lage ou pa. Antouka nou wè pèp la li menm ki tap manifeste chak jou Bondye mete. e yo tap manifeste avèk drapo la Rosi nan men yo e yo te di yo pa bezwen Etazini, la Frans, le Canada nan peyi Dayiti ki te cho devan bann nan. E nou wè jodi a la a nèg yo rive devan anbasad Canada yo mete dife, yo tap fè tantativ pou yo wè si yo ta fon pote boure sou anbasad la, aprè yo te fin fon pote boure sou anbasad Amerikèn ki gen sou wout Tabar la. Enben jounen jodi a la, nèg yo fon pote boure sou anbasad Kanada ki genyen sou Dèlma 75 lan. Ebyen la fami, bagay la pat twò dous jounen jodi a la e nou wè, selon Miami Herald li menm ki sòti yon atik ki ta fè kwè ke dosye sa li menm li tonbe alo, nèg yo deside pou pa voye okenn fòs de lòd ankò. nan peyi dayiti. Antouka sèl sa m konnen lapolis li menm li ka rezoud kriz la pou kont li. Otomatikman pa gen politisyen dwat e gòch san kolòn vètebral san vègòny ki fouye kò l fouye bèk yo byen long nan dosye peyi dayiti m panse nèg yo kapab rezoud pwoblèm nan. Gade kijan la lapolis fon debake nan baz Tizo ki se bra dwat Vitelòm ebyen yo fè Tizo vole gagè Epi yo kraze kay Tizo. Nou wè kijan bagay la pase, sa vle di lapolis li menm li ka bay rezilta si pa genyen politisyen san kolòn vètebral nan peyi Dayiti ki fouye bouch yo nan dosye sa. Antouka, si nèg yo vle rezoud kriz la m panse nou kapab rezoud kriz la se paske nèg yo pa genyen volonte pou rezoud kriz la nan peyi Dayiti. Antouka la famiy kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage. Mande ak zanmi fanmi pwòch ou pou abòne avèk chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble a pour nous dire que vous appréciez le travail epi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.